Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon èske ou ve afeblir Jimmy Cherizier alyas Barbecue avan pou kapab pote boure sou li tout bon vre. Écoutez, il y a une stratégie qui se développe pour l'instant, barikade zòn ou. Ebyen fò n di ke pandan lajounen dyè, Dèlma 2 barikade. Sa vle di si yon moun ap antre anndan an, ebyen anpil atansyon fòk ou se moun yo konnen byen paske e kesyon enkirsyon, iripsyon, band zame, ebyen nèg yo vin vrèman pè sa. Men. Sa ki kapab rann nou emouvwa an regardan sèt videyo, sè ke a chak fwa gen yon atak kan rival la nan Dèlma 2, pa egzanp lè Bèlè fon atak sou Dèlma 2, depi l jwenn twou vid la li pote boure, anpil kay boule. E lè nèg Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 yo tou jwenn yon twou vid yo pote boure sou Bèlè, yo fè anpil viktim. Donk sa vle di, popilasyon an retwouve l nan yon sitiyasyon, premyè viktim nan se yo menm. Paske dèfwa nèg la gendwa pa menm nan zòn nan epi gon pote boure ki fèt pou kapab chache l pou touye l, men li pa la. Epi kiyès ki pral viktim? Se moun yo. Nou deside vini avèk kèlke temwanyaj. De temwanyaj trè pwanyan. Men dantredje fò m di nou ke chak gwoup yo ap file zam yo. Avan lontan kapab gon pote boure. A chak fwa toujou genyen lese frape. Paske dènyeman la fò n di ke mesye Bèlè yo ebyen yo menm yo pote boure, yo manyen moun. Men avan sa ebyen Babekyou manyen anpil nèg pou yo. Men jan m toujou di nou kòm si nou menm nou pa la pou n fè elòj gwoup ki touye plis moun. Nou la n ap denonse viktim ki yo menm ap tonbe nan kad. batay sila. Nou deside pèmèt ou wè kòman sa te ye o nivo de Dèlma 2 avèk kèlke temwanyaj trè trist de la pa dè sitwayen ki yo menm abite anba a. Gon mòd operatwa ki vin an vòg pou kwèlye la a, men fò n di tou se Jimmy Cherizier ki li menm te vini avèk mòd operatwa sila mete dife ebyen kounya m ta kapab di gwoup rival la depi l pote boure li mete dife tou. Ekoute. Ditou ditou ditou ditou pa par anyen anyen a ou sèl rad nou ye rad nou nan lari nou la nou pa par anyen. Depi kilè kay kay ou rive boule menm? Kay la yo komanse met dife depi samdi yè yo fin boule tout bagay nèt. Men kounye a kote wap dòmi? Nan lari byen nan lari bon m pa konn kote yonn ye. Sa se kay mwen ye. Jan w wè a la, m pa sove anyen. Rat sou po kò m sèlman m kouri. Men yo, yo boule tout kay mwen nèt, ni lokatè, ni pwopriyetè, nou tout nèt, nèt. Yo tout, nou tout nèt nou nan lari. Je pèp, je pèp ki debake yè, ki bay popilasyon, ki debake bay pèp, bay. Chak kote se pwoblèm, chak kote se peripesi pou pèp ayisyen, pa gon kote pou yon moun ye jounen jodi a pou viv anpè menm. Site Solèy pwoblèm, Dèlma 2, Dèlma 4, Dèlma 6 pwoblèm, Bèlè se pi rèd. Laboul, tèt chaje. Kwadèboukè, hum! Bon finalman, peyi sa a mezanmi m pa konn ki kote pou yon moun al rete pou kapab respire mye ladann merci beaucoup la famille un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi proch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce ble an pouw nou dir ke vous appreciez le travail epi apre kes kon di a la prochèn.